Jeneral sa ke nou pral envite ou gade e tande kap pale nan video sa medam e mesye ebyen misye se Theodore. Yon veritab gang ki li menm ebyen medam e mesye se Theodore Jean Marie Lapolis mete anba kòd medam e mesye nan gran rivyè anben seksyon kominal vil jakmèl e sitwayen sa a ebyen avèk yon lòt ki tap konvèse e kòman ke yo pral monte yon gwoup gang nan sidès peyi a enben lapolis pa kite yo menm deja enben rive kote yo gen pou rive a Yo tou met lapat sou Teodò nan moman nap pale la enben misye anba kòd anndan dcpj anpil moun bat bravo pou gwo kou sa ke lapolis li menm li fè. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e pa bliye sou apèn konekte sou kanal sa ou sou tvlakayhaiti.com E jodi an se dimanch 2 avril 2023, nou kontan avèk ou kòm dabitid pou nou kenbe w enfòme. N ap di yon gran mèsi ak tout moun ki rete konekte sou kanal sa e n ap di w envite yon fanmi w, zanmi w, konpatriyòt ou vin fè menm travay la avèk ou. Abòne avèk tvlakayhaiti.com e lè sa a w ap ankouraje nou travay plis pou n kenbe w enfòme. Ann ale! Bon! Lapolis mete anba kòd medam e mesye Theodore Jean Marie enben misye la a ki li menm deja genyen divès akizasyon sou tèt li aprè odyo sa a ke n pral fè w tande la a enben kòman misye avèk yon lòt t ap planifye enben kòman ke yo pral monte yon gwoup gang nan sidès men lapolis ki te li menm twò prese gentan mete lapat sou nèg yo san ke Yo pa mòtèlman blese e se sa anpil moun yo menm te swete. Anben, lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou nan videyo sa a, medam e mesye, enben, lapolis arive mete dòmi nan zye chèf gang Jerizalèm 3 a, enben, ki li menm pote non Amaral, ki t ap fè e defè, k ap taye, k ap koupe, k ap rache, e donk nan Pòtoprens Siti. Enben lapolis arive mete Amaral dòmi a jamè, mòtèlman blese, nan moman nap pale la moun Jerizalèm delivre anba men chèf gang Amaral yon pwisan enben ki tap fè e defè nan Jerizalèm 3 e lapolis arive enben mòtèlman blese Amaral. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a tou enben sou menm dosye ensekirite a nan peyi a, yon tantativ kidnapin ki tap fèt enben jodi a lapolis arive ebyen stope 2 bandi sa yo e mòtèlman blese pou nou dil konsa enben lapolis arive donk kenbe yon zam. E gen yon machin tou ki son ebyen yon machin ke nèg yo menm te sou li e se ak machin sa yo ta pral fè sa yo gen pou fè a, enben lapolis arive mete lapat sou nèg sa yo mòtèlman blese e aksyon sa li menm ki pase enben nan Anglerie. Oswald Durand et Saint Honoré près de la radio ben lab mesdames et messieurs la police fini avec la vie gros bandit gros voleur gros gang gros criminel gros assassin sa yo nan moment an ben que nou pap fè face avec yo ankò nan la vie parce que yo mortellement blessé. Genyen tou Fendel Monchery sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan ki li menm sòti nan silans li, anben misye fè gwo deklarasyon la a ke nou pral envite ou tande e nèg ou pa ta panse ki pral anba kòd nan jou kap vini yo la a paske dosye asasina Jovenel sa a se pa de twa kat senk grenn moun ki fè l se tout Enben on band medam e mesye telman gen moun ki enplike nan asasina sa nou pa gen bouch pou nou site. Ann ale, ann al tande ki sa genyen nan video a n ap tounen. Se mwen avè w k ap pale. Tankou lè l fin ba w lè l fin ban nou materyèl yo. Tankou Eske e ici a la nap brase lari? Eske ici a la nap brase lari? Ou byen son lòt kote nou pral brase lari? E zòn nou pou nou, nou pa ka grate zòn nou? Non, m konprann sa w di a. M konprann sa w di a. Tande sa m ap di w la byen. Lò w ale la menm, pi renmen ou foksyone lavil la pito. Aye ou ka pou lòk la a, men lavil la ta pi miyò pou ou. Ebyen lavil la li menm, ban m di w yon bagay. Pa bilye mwen menm si m gen bagay nan menm m ap viv wi. Mwen menm, afè yon moun te mèt atè a bò lakay la m pa beze l. A men, banm di w, men ou konnen lè w nan zòn, ou gen tan bay, nenpòt sa. Mwen gen yon jan pou m pral foksyone, mwen gen yon jan tou m pral foksyone pou ki rezon, mwen pa, mwen menm afè yon moun, kankou afè moun nan zòn bò lakay mwen m pa bezwen l, e non sèlman tou, se kòm si nan sòs m ta pral fosyone a e de swa pou si m ta pral foksyone, m t ap soti lwen m al foksyone mwen. Epi w gen bagay nan men w. Bon misye misye menm di l ap ban nou moto wi paske fò n gen chofè avè nou. Li te di sa. Li di si nou gen si nou de gen bagay nan men nou nou gen twa bagay li ban nou, li di fò nou gen twa de chofè avè nou l ap ban nou moto nòmalman. Moto sa yo se la pou lè nou pral brase n al fè di. Ou ka ou ka apre midi a vè senkè sizè ou ka lakay ou tout uitè ou ka lakay ou epi rapid vit la. Pa rapò kòmsi mwen gen pil moun kap fè tenten dèyè m nan. Mwen gen e daprè sa ou. Ah non wa pa gen anvan beb Tan mi si son bèf m fout on bal nan piket sa al kite mizik. Huh? Non e pou sa kòmsi ki te mele m nan. Kòmsi kòm son egzanp si kòmsi m gen on pousib dèyè m son e son mani kap mache konsa son bèf m fout on bal pito son bèf m pase son moun. Pase m tou. Mwen men, mwen men Pòtoprens la ta pi miyò pou ou. Mouri an ka pi pre ou pase isi a. Mouri an ka pi pre ou pase isi a, men, men, m panse lavil la ap pi bon pou ou. Non, si e pou pi bon, li ta pi bon mil e mil fwa, men, mwen gen yon, se yon sèl bagay tou m panse ki ka yon ti jan bay tou, mouri an ap yon ti jan pi pre ou pase si ou isi a la. Ici a la bon bagay ou ka fè la yo pranw yo pa gentan touye w yo di monchè m pral fè men misye. Misye gon bagay ou fè tou ou ka di monchè banm lage kòm anba pay sa oubyen ici a la ou ka di monchè se leswa map fonksyone ou ka rive lè w prizon moun moun pa wè kiyès depi w gen kagoul pa gen moun ki wè kiyès ki fouye entèl men lavil la ti gason yo preske gran jounen dil gran jounen m ye tout jounen. Lavi lavi bon. Gwo machin gwo trelè diri a pase la nou 10 la a ka ale la nou rale zam nou debwèlve machin nan nou antre nan baz avèl gwo trelè fè a ka pase la nou rale zam nou detounen a nou detounenl nou antre avèl gwo trelè siman a ka pase la nou detounenl Nou gen zam nou gen lajan evidan taliban ti kanaran yo pap ka Nou gen kob pou nou mete bon pri sou nou ti lapolis a yon jou. Men li di ke se sou rekizitwa de du commissaire du gouvernement près du tribunal de ce ressort. Ki tribinal misye te ye? Tribinal de premye enstans de Port-au-Prince. Komis, jij, komisè gouvènman sa a, aktyèlman la mwen di w ke li nan kabinè minis jistis la. Konferans sa jisteman pou n moutre a lopinyon piblik nasyonal kou entènasyonal, li enfliyans ke Pierre Espérance genyen sou aparèy jistis la. Lè n di aparèy jistis la, li konpoze de tribinal yo, li konpoze de dcpj e CSPJ. Te gen 2 majistra ki te fè avèk 2 komisè gouvèneman ki te pale degre de koripsyon. ke Pierre Esperance ap preche venen lap lage anndan sistèm nan euh gen de k te di ke yon mesye san enstriksyon li kraze jistis la mwen m t al gade pou m te wè pa bliye ke Pòtoprens pa Ayiti Pòtoprens se yon eleman anndan Ayiti genyen 18 jiridiksyon de jijman sou tout tèritwa a. M pa jwenn tras misye oken kote nan lòt yo. Men, nan tribinal premye enstans de Pòtoprens, Pè Esperans kontwole l a plis ke 80 pousan. Donk gen 80 pousan jij ki anba a yo, yo sou kontwòl regle Pè Esperans. Poukisa? 1. Gen yon gwoup ladan yo ki pè misye. Gen yon gwoup ki kolabore a misye, ki se alye l menm nan asosyasyon l lan ki se rnddh. Yo ka pa konnen ki degre de dega misye fè anndan peyi a. Ok. Donk, se sa ke m jwenn. Tribinal premye enstans, si w ap trete yon dosye avèk P. Esperans ladan l, ou pa byen pran chans. Y ap fè blan vin nwa, wouj vin mawon. Donk, e nan sans sa, nou di ke P. Esperans twouve l nan sitiyasyon difisil, l ap chache sipò tout kote, nan anbasad, Anbasad Kanada, anbasad Meksik, l ap chache moun ki pou ede l a dosye a. Paske lè ou se dwa zimen, epi gen yon sitwayen ki di ke ou te kidnape l, e ou di a tribinal yo, misye gen 3 mwa nan men ou, e li di ke ou te kenbe l, ou vòlè telefòn, ou fè ekstòsyon sou li, ou kidnape l, sa pa yon mens afè. E menm sitwayen sa a pote plent pou ou, pou menm fè sa yo. ekstòsyon, asosyasyon malfektè, vòl, etc. Donk, fas a sitiyasyon sa a, misye bezwen yon echapatwa, li bezwen yon pòt de sòti. Kòman li planifye l? Li gen avoka l, li gen zanmi l ki nan kabinè minis jistis, m pral esplike w ki moun li ye, k ap fè yon demach pou li, pou dosye l tonbe nan men yon jij pa l, ki se jij Wilner Morin. Men ki moun kap fè dosye a rive pou li, se jij e dwayen tribinal sivil la, mèt Chavanne Etienne. Yap ekri dwayen an pou yo mande sèvis sa a. Donk fas a tout konsta sa yo, epi esperyans ke nou genyen ak tribinal premye enstans de Pòtoprens ki ap travay pou yon sektè byen detèmine, paske gen moun ki viktim de moun sa yo deja e nou di ke dosye pa nou an, plent ke nou genyen kont Pierre Espérance lan, tribinal premye enstans de Pòtoprens p ap ka trete l. Paske yo jij e pati an menm tan. Donk e nan sans sa a, nou gen dè dispozisyon k pral pran tou swit pou n denonse tout jij kòwonpi sa yo e menm rive mande revokasyon yo oubyen yo menm demisyone. Poukisa? Pa bliye ke se tribinal premye enstans de Port-au-Prince ki asasine Jovenel. Paske ankèt sou lanmò Jovenel pa ka kòmanse kote li te fèt la non, jou asasina non. Fòk kòmanse l depi lè, depi, depi 8 fevriye 2009, 2019 li kòmanse. Lòske jij Jean Roger Noëlcius te met manda sa deyò. E l met manda sa deyò. Ki kote l te jij? Tribinal premye enstans de Pòtoprens. E planifikasyon manda sa fèt nan lokal rnddh. Sou kontwòl ki moun? Madan Kòk. Avèk sipò 2, 3, 4, 5 jij epi yo fè misye fè sa. E nan menm manda sa, li fè referans a rekizisyon. E pwosedi ki trase pa yon komisè gouvèneman li nan inan sa a. E al gade pou wè lè manda sa a t ap fèt, ki moun ki te komisè gouvèneman an. E aktyèlman la a, selon tout enfòmasyon n jwenn, menm komisè gouvèneman sa a ki te ede jij la fè manda a, ki te bay rekizitwa a, li anndan kabinè minis jistis la. Pyè Esperans di ke l manje a graten paske Zanmi l lan ki di l sa, li di l ke l ap fè tout sa l konnen pou ke pandan moun sa a, jij, minis ki la a, pou Pierre Espérance pa janm pase devan tribinal. E si dosye a ap trete, pou yo blanchi misye. Ki sa l pran kòm pretèks? Ke l pèsekite, li pa ka al nan biwo l. Men, si dcpj te rapid sou dosye a, nou t ap konkli ke misye se reyèlman endekse nan dosye a. Paske lè yo arete yon kidnapè, lè yo arete 19 moun ki te nan gang 4 pa 4, lè gen 4 anplwaye lakay ou ki denonse w, ki di men sa w te fè kòm mal, men sa w ap fè, nou gen, yo gen vwa, yo pale nan radyo, nan televizyon, genyen k al nan dcpj ki temwanye de sa, ou pa ka pa gen pwoblèm. Donk e nan sans sa nou di. Kèlkelanswa jij ki nan tribinal premye enstans pap ka trete dosye sa jan l vle l trete a. E pou rezon sa nou di ke nou pral pran dè dispozisyon pou ke se yon lòt tribinal ki pou trete plent nou yo. Paske nou gen 5 plent ki depoze kont Pè Esperans, nou gen 3 sètifika de plent, nou rete 2 ke nou pral chache semèn sa kap vin la oubyen aprè Pak. E pou nou mande pou ke lajistis pwononse l sou tout zak malonèt. Pa bliye ke se masak la Saline jan yo te dil la ki kondwi a lanmò Jovenel Moïse. E pou asasina pat gen lòt ankò. Jij sa jij sa ki kotel ye? Tribinal premye enstans de Pòtoprens. Pou ki moun lap travay? Pou Pierre Esperance. E ki Pierre Esperance yo ye? Komisè gouvènman a li ye misye ankò? Ki kotel ye? Anndan kabinè minis jistis la. Kou sa pap pase. E nan sans sa nou di ke nou pral moti motive mobilize. tout sa pou n mobilize legalman pou limyè fèt sou sa e di a tout moun ke nou menm Pierre Esperance gen kontwòl tribinal premye enstans de Pòtoprens. Li te gen kontwòl dcpj men li pèdi l an fonksyon de plent ki pote pou li la. An 2018, 2019, se sa l bliye l pa fè anndan dcpj. Li gen kontwòl CSPJ e li menm gen kowòm andedan li. A prèv, nou te tande deklarasyon jij Lamar Belizaire, Pierre Maxime ki te di ke Pè Esperans detwi, kraze sistèm jistis la, epi sa k pli grav la, mesye a pa konnen ni li, ni ekri. Donk, a se nivo, nou menm nou pran dispozisyon pou nou pa kanpe batay la, menm kan ke misye ap deplwaye estrateji li, E nan dosye nou di ki pral pou ki prale nan men jij yo gen k koumanse ale deja wi nou gentan konnen gen youn ki gentan rive e nap di majistra a nap souke men l pou dosye sa tonbe yon lòt kote paske li pa gen kapasite li pa gen ase de rekil pou l trete dosye a paske deja Pyè Esperans endekse yo kòm moun pa l ke